Le monde entier bonjour bonsoir mwen se adoratè Bertin Dorvil Marc nou la pou nou anonsew ke premye me si Dieu veut Nou ap gen yon nouvèl mizik ke nap prezante avèk piblik la. Tit mizik la se, Se ou map ret tann. Se yon mesaj ki montre ke espwa nou, fòs nou se nan Bondye. Se lè moman difisil yo yo prezante, donk pa gen lòt moun ki kapab fè entèvansyon pou nou sinon ke Bondye. Se yon mizik ki temwanye osi de. Fidelite Bondye nan kèlkeswa tip de sikonstans ki prezante. Sòti ofisyèl la se premye me 2019 sou youtube, sou facebook, sou whatsapp, sou soundcloud donk sou rezo sosyo yo wap kapab odisyone mizik sa e sou medya yo osi. Dispoze kè w pou kapab beni o non de Jezi. Se Adoratè Berthe Dorclaire.